Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon alò eske nap gen chans tande yon ti politik nan emisyon sila ben wi paske euh nap refèmen avèk yon deklarasyon. Deklarasyon de 10 minit de Martine Moise, mesaj li voye nan okazyon Bataille de Vertières la, ben sa fè 1 jou. Donk m panse ke deklarasyon an li pap gentan ekspire pou otan. Men n ap vin panche sou 2 kestyon. Le mal. Eske nou konnen gen anpil moun ki bezwen rive ebyen se par le mal pou yo pase. Kòmsi yo pa kwè nan travay. Pa egzanp. Mwen gen anpil istwa e mwen vle rakonte nou e avèk anpil ilistrasyon byen sur e nap rekeyi sèten temwanyaj egalman. Gen de moun pou yo rive fòk yo kapab vann yon pwòch yo, yon frè yo, yon sè yo, menm madanm yo. Mwen gen yon zanmim ki gen yon chanèl oparavan l te konn mete bagay vodou sou li men l konn kite nimewo l. Eske nou konnen anpil moun konn rele l pou di l yo bezwen vann manman yo? Yo bezwen vann papa yo. Yo bezwen vann yon sè yo. Yo bezwen vann yon frè yo. E a chak fwa li resevwa mesaj sa yo, ebyen li toujou fè m part de yo. Epi l di m, gade kòman yon nasyon mechan. Eske sa rive nan tout peyi nan mond lan? Bon, sa se la grande question qu'on se pose. Ebyen, euh, nan jan de emisyon sa yo m panse ke sa kapab konstitye yon chanjman de mantalite pou jan de moun sa yo. Dans la vie, Pou reyisi, fòk ou fè anpil sakrifis. Men sakrifis lan, se pa vèse w totalman dan le mal. Se pran yon vwa ki pozitiv, travay maten, midi e swa. Paske pou reyisir dan lavi, il faudrait ke ou se yon moun ki vrèman blende. Blende sur le plan vital. Se pa sur le plan mistik. Brèf, premye bagay m pral di nou, mwen te nan yon machin. Pandan m nan machin nan, nèg yo ouvè yon deba. Sepandan gen yon ougan ki li menm nan machin nan. Deba a sou kesyon moun k ap fè sakrifis ak lòt moun. Baw telefòn ougan an sonnen. Lè telefòn ougan an sonnen, li ap pale avèk yon sitwayen. Èske n konnen sitwayen sa a Se vann Li bezwen vann madanm ni. Men ekoute ougan di misye non ou pap ka fè sa men misye pèsiste ebyen ougan an di misye pa gen pwoblèm lap rele dyab la pou li yo pran randevou epi aprè konvèsasyon an ougan vin ap pale avèk nou je pu anrejistre sa vwa em wè yon sètèn senserite lakay ougan an ki di franchman e misye k ka mouri paskel di misye non m panse ke se evidan pou nou tande. Bon, gen yon videyo ki trè viral, se sur Facebook, avèk yon akonpanyeman vokal de Max. Max a eksplike tou sa. Men m pa ka di nou si se Etazini oubyen si se nan peyi Dayiti, paske nan tout peyi gen mal. Videyo sa, ki sa li di? Ann gade e tande alafwa, paske mwen menm m pa la, m pa kapab eksplike nou. Nan video sa nou pral swiv nou wè kòman yon lougawou antre kay yon moun. M'pa montre nou kòman li pral antre anba vant manman timoun nan pou l'al pran timoun anba vant li. Rezon fè nou dwe prida timoun nou lè n'ap dòmi avèl. M'ap pouse li. Wala. Lap antre pa bak la pou lal pran ti moun nan anba vant manmanl. Nap wèl disparèt talè. Ann swiv. Li leve 2 menl anlè li disparèt. Ann swiv. Nap wè lap tounen ak ti moun nan pa do toujou. Epi nap wè kòman ke li pral mete ti moun nan anba vant manmanl ankò. Lè nap dòmi ak ti moun yo fòn pridan. Paske yow sa mande reflechi. Videwo sa fèt le 4 novanm 2021 nan yon kamera. So, wala. Nan swiv. Li poko soti a ti moun nan, men. Li reparèt ankò, li andomi moun yo, li soti a ti moun nan. Wè lap tounen pa do. Ay ti moun nan k nan men la la wè. Wè. Ok Li soti a timoun nan Lap fin fè grimas li lap met timoun nan bò ba li a lap fè règ tenten l sou li epi li pral depoze timoun nan anba vant manman ankò Nou wè Wala Li depoze l Li pral fè règ tenten l sou timoun nan. Wè. Kite timoun nan kouche atè la fè règ tenten li. Derespektan man. Tande. Epi nan demen maten wap leve wap jwenn timoun ou malad ou pa konn kisa timoun ou genyen. Konprann? Epi vwala men tout sak fèt nan nwit lan sou timoun ou pa janm konnen. Derespektan man. Ap fè tout grimas li sou timoun nan. Well li pral depoze timoun nan anba vant manman ankò nap wèl prale pado nou wè pado sa lale al konn pou ki rezon lale pado an nap wèl pral disparèt ankò sa vle di li disparèt pou lal depoze timoun nan anba vant manman. Ha, li disparèt. Mon chè, koun ya imajine ou menm ki paran ti moun sa, pou jwenn moun sa nan lakou, sou ta gen, sou ta gen fòs sou. Ou pral tande yo di ou mechan. An swiv. Nou va wè la preparèt ankò. Lèzòm mechan man. Asireman l gendwa gentan pran wè, li parèt la kounya. Li prale pa do. Li konn pou ki sa l ap fè sa. Asireman l gentan pran nanm timoun nan la. Ou konprann? Sa m pale videyo a twò long, m ap pouse l pou n ka wè lè ke l pral disparèt pou li ale ankò. Wala Lap danse nan lakou e kòm se lakou manman l ak papa l Eee Video a pap twò long banm kite li Nou pral wè lè l pral disparèt Lap pase pye l sou avyon li m pa konnen avyon kisa ke l ye Epi lap disparèt ankò Sa se derespektan menn Wala Li fè resèt li Li pral pase pye l Li disparèt Lap monte chwal li oubyen m pa konnen. Voilà. Fok Nan mi prida timoun yo lè nap domi avè yo. E si tout fwa nou domi a timoun nou byen nou leve nan demen si Dye vle nou wèl pa bon nan je nou. Al lopital avèl wi men fon lòt wout tou. Bon ekoute si gen yon moun ki okouran de video sila a m ta renmen moun nan dim ki kote sa pase eske se ayiti m pa kwè se ayiti paske jan map gade la m ta kapab di se ka petèt aletranje men se poum di nou ke men si se aletranje se tout kote ki genyen bagay mistik tou sa kesyon mal la. Men m t ap gade sou konsè mwen Michel Sainthe kote ke li pwodigue kelke konsèy ak moun ki gen pitit ou. Sa ka rive. Sa kapab yon montaj aparaman men de tout manyè sa ka rive sou plan mistik. Moun konn anndan lakay ou epi lè w gade w wè move espri ap goumen avè w epi yo gentan pran timoun nan nan men w. Donk konsèy li pwodigue se pou moun yo toujou priye. Si se nan. Dyab ou ye ebyen toujou limen bale nou menm panse ke priyè la li pi enpòtan ke tout bagay paske ou ka nan mal la epi ou toujou priye brèf on va se kite avèk cette déclaration de Martine sa dure en tout cas environ 10 minutes kote ke nan okazyon 18 novanm nan li menm li te lanse mesaj sila. Ayisyen, Ayisyèn, frè m ak sè m k ap koute m nan kat kwen peyi a ak nan dyaspora a, mwen vle fè yon ti pale ak nou 18 novanm, jou batay Vètyè a, kote yon gwoup esklav te deside met tèt yo ansanm nan Vètyè pou mare goumen ak lame kolon blan franse ki te pi gwo lame ki te egziste sou planèt la, nan epòk la. Boulèt se pousyè! An avan! Batay sa a t ap al trase chimen libète pou chak moun k ap viv sou bout tè sa a jodi a e pou tout pèp sou latè ki t ap sibi mechanste, move tretman ak kriyote yon sistèm ki t ap peze yo, souse san yo. Ann byen gade sans Batay Vètyè a. Tousuit, nou pral konprann ke viktwa militè sa a ke lame endijèn nan te pote sou lame blan franse a ta pral kraze fondasyon sistèm esklavajis la. Kolon yo panse lè yo te fin touye Boukman, tout soulèvman esklav pou ranvèse sistèm esklavajis la t ap kanpe. Okontrè, zak kriyote sa a louvri je esklav yo. Li bay esklav yo plis fòs, plis konviksyon, plis kouraj pou rapousiv lit la avèk jeneral Tousen Louvèti. Sistèm nan monte yon konplo pou mare Tousen Louvèti. Mete chenn nan pye l, nan kou l, mete l nan bato epi al jete l nan prizon Fòdejou nan peyi Lafrans. Kòmkwa, sistèm nan panse ke tout batay fini. Yo panse yo bon. Men, se byen konte, mal kalkile. Pa bliye deklarasyon Tousen anvan l monte bato a. Se tèt pyebwa a nou koupe. Li gen pou l pouse ankò. Rasin yo anpil e yo antre fon nan tè a. Kidonk, sistèm nan manje Tousen menm jan l manje Boukman. Rasin pyebwa Tousen an repouse avèk jeneral Janjak Desalin, Kapwa Lamò, Kristòf, elatriye. Batay kont sistèm inimen an pa t kanpe. Rèv zansèt yo Kite pou nou viv lib, chanje sistèm ki t ap souse nou, ki pa t rekonèt nou kòm moun. Rèv esklav yo vin yon reyalite 18 novanm 1803. Yo reyalize gwo eksplwa ke pèsonn pa t panse k te posib. Kidonk, lè nou pran konsyans, lè nou gen detèminasyon, kouraj ak volonte, Nou ka fè tout bagay posib. Listwa peyi nou aprann nou ke chak fwa yon ti limyè lespwa parèt pou pèp la, mèt, pwofitè ak tchoul sistèm nan etenn li. Chak fwa yon ti van lavi miyò soufle pou majorite a, mèt, pwofitè ak tchoul sistèm nan bare l Chak fwa, yon sèvitè ki gen bòn volonte ap travay pou mete peyi a sou wout devlopman, mèt, pwofitè ak tchoul sistèm nan mete yo an kwa pou sa pa fèt. Chak fwa, yon pitit pèp la ap panse pou retire l nan malsite, nan lamizè, Fè nwa, grangou, nan prekarite, nan ensekirite, nan soudevlopman. Mèt, pwofitè, ak tchoul sistèm nan. Makònen, konplo, yo asasinen l. Yo masakre l. Sa vle di, pèp la pa gen dwa gen lavi miyò. Pèp la pa gen dwa soti nan fè nwa. Kidonk, fè w boule edh, boule poto elektrik. nan Koray, koupe poto elektrik sou wout Kwadèboukè, sabote estasyon elektrik Leta genyen nan avni N, fè bandi tire sou responsab konpayi k ap rekonstwi rezo nan zòn metwopolitèn nan, epi veye trelè k ap transpòte poto pou konstwi rezo pwovens pou fè asasen simen bal sou chofè kamyon yo. Sistèm nan pa vle pèp la gen bon lopital, ni bon lekòl. Mèt sistèm nan voye tchoul li yo boule lekòl, boule mache piblik, fèmen lopital, anpeche timoun al lekòl, mete zam nan men yo, mete yo kanpe dèyè barikad. Epi fè jèn yo konnen ke barikad se avni yo. Sistèm nan pa dakò pou kredi demokratize nan peyi a, pou jèn fi ak jèn gason jwenn kredi nan ona, nan bnc, nan bph, nan FDI elatriye. Se sèlman yon ti gwoup oligak ki dwe gen aksè nan enstitisyon finansyè prive tankou piblik, nan yon bon to enterè ke yo menm yo deside. Finalman, tout pou sistèm nan, anyen pou pèp la. Frè m, sè m, Ayisyen, Ayisyèn, k ap koute m nan kat kwen peyi a ak nan dyaspora a, Prezidan Jovenel Moïse mouri pou lide l yo, pou vizyon l, pou rèv li ki te makònen ak bezwen pèp la. Prezidan Jovenel Moïse te konprann reyalite pèp la t ap viv. paske l te soti nan menm matris sosyal avè l. Sa Prezidan Jovenel Moïse t ap mande yo te jis. Se jistis sosyal. Se pou gen ekite nan repatisyon richès peyi a. Se yon jistis san paspouki. Se bon distribisyon sèvis Leta nan kèlkeswa kwen peyizan an ta twouve l. Se bay chak grenn Ayisyen yon idantite. Prezidan Jovenel te konprann ke yon moun k ap viv Mòl Sen Nikola, nan zile Latòti, nan Kapotiy, nan zòn lwen lwen lwen yo, pa t bezwen monte sou tèt kamyon pou vin fè yon paspò, fè yon katdidantite, fè yon batistè nan Pòtoprens. Prezidan Jovenel te kwè se yon obligasyon pou wout agrikòl yo kominike, pou wout Kafou Jòf Pòdepè, wout Kay Jeremi, wout ki mennen moun al Janrabèl, Mòl Sen Nikola elatriye, asfalte. Li te bay tout 10 depatman peyi a ekipman ak materyèl pou konstwi wout sa yo. Reyalizasyon sa yo, lide sa yo, revòlte mèt, pwofitè ak tchoul sistèm nan. Yo t ap menase lanmò chak jou nan radyo, nan televizyon, sou rezo sosyo, menm jan mwen menm avè w nou te konn tande l, nou te konn wè l jiskaske yo rive egzekite menas yo a. Jodi a, menm moun sa yo ki t ap menase Prezidan Jovenel pou touye l la, pou asasinen l lan, ap sikile lib e libè nan lari a. Yo rive menm ap menase m, itilize sistèm jidisyè a pou pèsekite m, akize m, ban m responsab lè di peche kapito pou fèmen bouch mwen. Mwen pap fèmen bouch mwen. Map kontinye mande jistis ak tout fòs mwen pou prezidan repiblik la, pou mari m. Mwen pap trayi lide l yo, rèv li yo, vizyon l te gen pou pèp la. Prezidan Jovenel te chwazi lanmò olye l te trayi pèp la. Prezidan Jovenel te rete fidèl ak pèp la. Li te rete konsekan ak tèt li nan sa l te kwè ki te pi bon pou pèp la. Prezidan Jovenel te gen lafwa nan batay li t ap mennen kont sistèm nan. Kidonk, li te ofri tèt li ann olokos pou l konbat yon sistèm retwograd ki dwe chanje. Lide Prezidan Jovenel yo rete inivèsèl. Lide sa yo depase fwontyè. Yo depase lespas. Yo depase letan. Lide sa yo rete imòtèl. Tout sosyete k ap fè pwomosyon dwa ak byennèt moun ap rete makònen ak lide sa yo. Frè m, sè m, Ayisyen, Ayisyèn peyi m, pa kite sistèm nan kontinye bwè san nou. Pa tann sistèm nan fin asasinen tout pitit nou yo Ann kore youn lòt pou n chanje sa. Sa k ap pase peyi nou an la a tris anpil, anpil, anpil. Yo te fè nou kwè ke si Prezidan Jovenel pa t la, tout bagay t ap mache byen. Nou wè jodi a kòman tout bagay ap mache byen vre. Louvri je nou pou n gade sa k ap pase koulye a. Louvri zòrèy nou pou n tande kri konpatriyòt nou yo, frè ak sè nou, vwazen ak vwazin nou yo. Epi n ap konprann ke solisyon an pa lòt kote ke nan solidarite youn ak lòt, nan viv ansanm youn ak lòt, nan respè youn pou lòt, abandone vyolans e konbat enpinite. Pou m fini, m ap kontinye di mèsi pou tout moun ki kenbe nou nan lapriyè ak jete dlo. M ap mande nou on fwa ankò ede m kriye ak tout fòs mwen, Jistis! Jistis! Jistis pou Jovenel Moïse! Se pou Bondye beni Ayiti.